abòne Infographic TV yo. Nan lè sa a, se yon plezi pou n kapab rantre lakay ou pou n pote yon nouvo tutoriel. Nou pral montre ou ki jan ke ou kapab fè yon miniature pou kapab mete sou video w ap pataje sou chanèl YouTube ou yo. Abòne ansanm avèk chanèl la pou kapab jwenn plis video. Dabò w ap bezwen genyen aplikasyon Canva. Osinon ou kapab ale sou Google, ou fè rechèch lan, ou tape Canva, epi y ap ba ou l, ou gen dwa ale sou sit la dirèkteman. Oubyen, ou telechaje aplikasyon Canva. Bon sa se aplikasyon ke mwen deja gen la, aplikasyon Canva. Alò, kisa ke ou dwe fè si ke ou pa gen espas pou ta telechaje aplikasyon Canva? Ou kapab ale sou Google, ou va ale sou Google, ok, Google, lòske ou rive sou Google, ou ap tape Canva, ok, ou ap tape Canva, ok. E answit, wè premyè fenèt sa ke l ba ou an, se aplikasyon an ke l sigjere la. Alò, n ap kapab wè li la kote ki make anons lan. Sa se aplikasyon. Mwen deja gen li enstale. W ap wè la li make enstale. Li bay plizyè opsyon kote ke ou kapab fè logo. E ou kapab fè flyers tout sa. Ou kapab fè kèlke swa sa ki gen rapò ak graphic design. Lòske ou pa gen espas pou telechaje aplikasyon an, ou kapab jis itilize sit wèb lan ki se www.canva.com ok men li la map klike sou li ok. Ok. Ok, mentnan la nou twouve nou sou Canva. Ou kapab prepare CV sou li, ou kapab prepare logo, ou kapab prepare minyati. Kelke swa sa ke ou vle fè ki gen rapò ak graphic design, li bay posiblite pou fè yo. Gen des opsyon ki peyan. Sa ou gen dwa vle fè ki nan gou w la. yo kapab mande pou peye l. Men majorite, m kapab di, sa ki sou li yo, postè yo bay yo gratwi. Alò n ap wè la a, gratwi, gratwi, n ap wè. Tout sa yo se de modèl ke yo bay ke w kapab modifye pou fè sa ke w vle ansanm avèk yo. E nou pral fè yon bèl minyati, youn nan, youn nan pati. Lòske yon moun. Ale sou YouTube. Premyè sa ke ou wè lè ou fè rechèch yon videyo, lòske ou wè gen yon tit nan videyo an ak yon foto ki atire ou, ou kapab gade videyo an. E sa se youn nan opsyon ki vrèman enpòtan pou moun ki se youtubè yo. E lòske ou gen yon bèl minyati, se youn nan bagay ki ede ou avanse ak chanèl YouTube ou, se youn nan bagay ki ede moun. Gade videyo ke wap pataje yo, toujou mete minyati yo ladan yo. Pou mete yon minyati yo. Anndan entèfas Canva an, nou pral jis fè yon minyati ansanm avèk ou. Ok, pou pi senp map jis ekri minyati. Minyati. Ok minyati. M fè rechèch lan. Ok la nan pral ban mwen la minyati YouTube mizik. An jis pran minyati YouTube bote an. Kòm yon egzanp. Ok. Ok. Alò nan nan tout fòma sa yo ke yo ban mwen an, m pral chwazi youn. Sa se tout fòma miniature ke yo ban mwen. Mwen ap jis chwazi youn epi pou n kapab prepare l e telechaje l ansanm. Ok. Sa yo nèt se modèl minyati yo. Ok, nap chwazi modèl sa. Mentnan sa ke n gen pou nou fè, dabò n ap mete tit nan miniature lan, n ap modifye l. Pou modifye ki sa ke ou fè, ou jis klike sou kote ki gen ecriture lan, sa ap ba ou nan modèl ke w ap chwazi an. E pi, ou modifye l. Ok pou chanje imaj lan ou pa ale nan siy plis lan. Ok siy plis lan. Lèske ou rive nan siy plis lan, w ap gade nan ba de tach la pa anba kote ki gen tout outi sa yo, ou pral klike kote ki make enpòte. Ok, m wè tou gen yon imaj ki pre la. Ok, m ap klike sou imaj ke m gen ki pre a. Nou wè mesye sa ke nou wè ki sezi an. Ok Epi kisa ke m genyen pou m fè? M genyen pou m chanje imaj sa a ki la deja. M pa renmen fòm imaj la. M gen dwa chanje l konsa tou m ka pa chanje l. Ok Epi m ka jis kite imaj ke m genyen deja, m jis agrandi l. Ok Sètènman madam nan toujou la, m jis bare l. Oubyen m te ka jis siprime imaj la nèt, imaj madam nan. Èske nou konprann? Ok. M espere ke nou wè tout demach yo. Ok. M ap kite l la konsa. Fò m bay mesye a yon ti. Gwosè toujou. Ok. N ap kite l konsa. Gade yon sezisman. Ok. Youn nan bagay ki enpòtan pou nou konnen, alò lòske yon moun gade, li wè yon videyo, l wè, gade yon sezisman, epi l wè yon mesye ki se, epi nòmalman entansyon moun nan se gade pou l wè kisa ki nan videyo an, otomatikman moun nan wè sa, li ap klike sou videyo an. Se youn nan bagay ki kapab ede w avanse, youn nan bagay ki kapab. fè moun gade video ke wap poste sou youtube yo, sa vreman enpotan pou nou menm ki gen chanèl youtube yo, se vre vreman enpotan pou nou mete miniature ladan, sa se yon modèl ki byen senp, alò kounye a nou ap jis ale nan etap kote ke nap telechaje flèch ki e anlè a, ki adwat nap klike sou li otomatikman nou fin klike sou li nou prale kote ki make telechaje. Modèl imaj sa se yon imaj ki peyan ke li. Pou m telechaje sa yo mande pou m peye 5 reyais. Mwen mwen pa peye li. M ap montre nou nan yon pwochèn videyo kijan ke nou kapab jwenn sa ki grati yo. Sa ke nou ap peye pou nou kapab fè dizay grafik. Nou wè tout pwosesis yo, tout etap yo. Ke nan pwochèn etap la, n'ap wè kijan nou kapab telechaje sa ki grati yo. Dakò? Se yon plezi pou ke nou te ansanm avèk ou. Nou di'w mèsi, ou menm ki te pran tan ou pou gade videyo sa. Nan yon pwochèn videyo, n'ap kwaze.